Ou nan gang oubyen wap jwe pou bandi wap ankouraje ensekirite a nan peyi a, ebyen medam e mesye nap dou jodi an la se san filtè, Morvan lage rès dosye izolan ou pral sezi tande aksyon izolan ak izo, izolan izo ap poze nan peyi sa e se la ou pral konprann Eske se san rezon nèg yo deside pou al jwe nan Vilaj de Dye lè n konnen Izo, chèf gang ki li menm ap fè moun kriye chak jou, k ap rache moun met nan bourèt, ki touye 5 a 6 polisye swat, e nèg sa yo pa respekte otorite, epi jodi a la pou jwenn yon gwoup atis deside al jwe pwogram pou nèg sa yo. Enben jodi a la n ap di w dosye a vrèman vrèman vrèman rive nan nivo entènasyonal la jiskaske la a ebyen se etidye y ap etidye dosye Tony Mix lan paske msye ka nan gwo kouri men quand il s'agit de Izolan medam e mesye ebyen TT vin ak dosye a e Morvan vin ak dosye a nou pral envite ou tande aksyon Izolan anndan videyo sa ou pral sezi tande koze donk se pa nou k pral di l nou pral fè ou tande pèsonèlman e la ou a ka kite konklizyon ak yon kòmantè anba videyo sa pou di nou kisa ou panse. Pierre Esperance nou konnen ki li menm se yon defansè dwa moun nan peyi Dayiti ebyen nou pat janm konnen si Pierre Esperance te gen tout pouvwa sa nan peyi a, si Pierre Esperance te tout nèg sa, si Pierre Esperance donk li te tout gason sa nan peyi Dayiti, lè nou wè yon ti peyi konsa, yon nèg kap defann dwa moun. Pou l gen tout pouvwa sa a, menm direktè lapolis pou gen nan peyi a, fòk yo pase pa li menm, e kèlkeswa sa k pou fèt nan peyi a, fòk yo pase pa Pyè Esperans. Nou pa t janm konn sa, enben nou pral kite w dekouvri l anndan videyo sa a. Rete konekte, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Mesye, se pou m di nou ke, e kontrèman a sa n te ka panse, m pa gen yon dyèl avèk pyès nèg. M pa nan duel avek oken artist tout artist se artist ayisyen yo ye e depi yo se artist ayisyen yo se fanmi nou yo se zanmi nou yo se nanm nou yo se tout sa ki bon pou nou men sepandan nou pap janm mache avek artist kap bay chef gang lanmou m pa ladan ditou Bon mwen mwen mwen pa janm anaf ak gang kap fè kesyon nèg ap di moute ou se gang Montréal ou se gang les Etats Unis m pa gen map achte figi nèg ditou ditou ditou sa pa entèresem paske mwen depi depi ou gen konpòtman gang m pa anaf avèw m pa bezwen konn si m de Ayiti si m de lòt bò kèlkeswa kote m ye a m pa ladan e sa l ye e yè m fon emisyon Medam, mesye, m te swi, tout moun te swiv emisyon an, tout moun te wè kisa m te di de Izolan. Premyèman, m ap di nou sa m te di ki gen rapò ak Izolan e m pral demanti misye de sa l sot di la. M te di ke Izolan desann onivo de Vilaj de Dye, l al jwe pou dezyèm chèf gang Vilaj de Dye a ki rele Manno. M pa konnen si se sou presyon, m pa konnen si se pa t sou presyon. Mwen menm mwen di ke de moun ki nan peyi a gen moun dèyè yo, sètadi des artistes, ke anpil ki ka ki gen enfliyans yo se yon seri de jèn, ki, ki, ki, ki, ke se jèn ki vin nan pwogram yo e y ap maltrete nèg nan klas mwayèn nan e se nèg klas mwayèn nan k mete yo kote yo ye a. Depi yo pral jwe pou gang, mwen denonse sa. Kiyès ki pral jwe pou yon kidnapè pou m pa denonse sa? Kèlkeswa atis la, fò m denonse l. M te fè l sou Arly Larivière, kounye a Arly Larivière poze l, li pa fè bagay konsa ankò. Èske nou wè m janm site non l nan bagay ki lèd? Ditou. Izolan kanpe l pa al jwe pou gang ankò, w ap wè m rete, m pa janm site non l, depi non l pa vin nan vye bagay ki dwòl. Se sa l ye. E Izolan se nèg Arcahaie l ye, m se nèg Arcahaie, se ta dènye moun pou m ta frape. Mwen di ke gade izolan kap bwè kleren ou wè la dèyè a lap bwè gwòg li sou sou deja avèk chèf gang sal sa yo èske ou konprann mwen map fè emisyon politik m di ke si se pou anbilans ou nan ba anbilans pou panse ke konpòtman sa yo pral jwe pou kidnapè aprè sa nou pral poze kandida pou depite nou chire e sa ka e sa m tande m di nou chire si se ta pou sa ok Dezyèmman, mèdam, mèsye, m vini, m vini moutre nèg yo ke se atis yo ye, yo pral jwe kont kidnapè. Kidnapè sa a te kidnape manman yon atis parèy yo. Se sa m di. Si kidnapè sa gen aksè pou y ap rele nou vin jwe pou li, men lè yo kidnape yon atis, manman yon, yon fanmi yon atis parèy nou, nou ka rele yo tou di libere moun sa a, se moun pa nou. E sa m te di yè? M di nèg yo, yo ipokrit. Se sa m te rete m te di. M di manman Michael Guirand, Izo kidnape l. Izo fè l bay plis ke yon milyon de dola. Biznis frè a kraze Haiti Metal ke manman Michael Guirand te responsab pou pitit li. e bo fils li sim pa tronpe m paske se se li avèk marco pa menm pa menm pa menm papa ou pa menm manman kon yo pa menm manman men yo menm papa vin fè ke e lè ke m oubli lè ke map di sa mwen di ke sa se ipokrizi li ye kounya m vini m di w ke gen yon mafya ris ki nan peyi a ki aksyonè nan yon bagay ki rele e e e payaj pa m Mafia Russe sa nan move deal li avek chef gang yo, yo kidnape l, mwen di ke Izolan pran nenpot 15 moto l desann nan Gran Ravin lal chèche mafia Russe la. E m di menm mafia Russe sa k nan peyi a ke m mande dcpj ankete sou misye, mwen di ke kot misye rete anlè a zòn bò kot Thierry Mayapol, mwen di ke kote Thierry Mayapol yo gen apatman an, mwen di ke misye gen relasyon a timoun ki gen 17 tan. Se pa blag map fè. e mande dcpj ankete sou Rus sa ki nan peyi a pou yo konnen ki zak lap poze nan peyi a. E lè yo, lè yo ankete sou Rus sa, yap vin jwenn rezon ki te fè ke siwo libanè a ki te nan payaj pam yo ta sasinen nan biwo l la. E paske dcpj pap travay gon seri de bagay ki pa janm eklèsi nan peyi a. Men m pa t choute sou atis la sou lòt jan non ke pou gen rapò a jwa gang. An repons avè m, atis la arive di ke John Dalges yo okipe isi ok. An rezon de. De tout sa m di yèswa yo, atis la oblije al fè live pou atis la vin di ke o wi m te mande l antrevi, li pa t ban mwen l. Medam, mesye, m kòmanse Ayiti Kòtouni, jiska prezan, Ayiti Kòtouni, on sèl politisyen k pale nan Ayiti Kòtouni l rele Moyiz Janchal. Mikwo BBJ pa pou pèsòn, m pa janm bay, e poutèt sa m te di Theriel Thelus, ou pa ka ap mennen batay sa la pou w ap bay politisyen tradisyonèl aksè pou vin pale nan mikwo w. Pa bay nèg sa yo espas pou yo blablabla. Mwen m toujou vin avèk yon bagay, si w nèg ou konnen m frape w e manti m bay sou ou, m ap tann ou nan palèt jistis de Monreyal. Fè avoka nan peyi w, jistis peyi w, fè demach yo, epi mwen pou m al reponn kesyon kote m ap viv la Palais de justice de Montréal. M toujou di nèg yo sa. Medam, mesye, m pa, m pa yon jounalis kiltirèl, m pa yon nèg ki nan bagay blòg, radòt. Ki, sa m pral di a Izolan, ki sa Izolan ka vin di sou, sou BBJ Entènasyonal, ki sa l ka vin di nan Ayiti Kòtouni. Mwen menm John Colem Morvan. Mwen menm John Colem Morvan ki sijè m pral trete ak Izolan? Ki poukisa menm pou m ta se Izolan pou m ta envite pou atis mwen konnen k genyen pouki se Izolan menm pou m ta pou m ta envite? Sa l pral di avè m? On nèg depi ke BBJ kòmanse Depi ke BBJ komanse, m jwenn non nèg la nan pote kòb bay ti kenkenn, gouvènman sèvavèl nan pot kòb bay ti kenkenn, sa k te pase, li pa t fin bay tout kòb, se presyon ti kenkenn te rele ba li, pou l, epi l kouri pot kòb tounen. Depi lè sa a, epi kounye a pou m ta pral rele w, sa m pral di w la a? Medam mesye m pa gen nimewo telefòn izolan ditou non sèlman m pa gen nimewo telefòn izolan m pa gon moun m konn mande pou li tou pou di banm telefòn atis lan oubyen m bezwen l pou yon bagay jamè ogran jamè m sezi tande atis la rete nan sou facebook oubyen sou instagram li di ke m te bezwen fè antrevi avèl poukisa yon nèg oblije bay manti nan nivo sa. Mwen menm medam mesye, de grenn fwa m wè Izolan devan zye m, se 2008, lè ke m ta pral, lè m te toujou pral jwe sòkè Dadadou, al fè spò Dadadou, al kouri Dadadou, sitou le samdi. E m sonje m sot kouri an maten, on jou samdi maten Dadadou, an aprè midi m al jwe sòkè. Paske Dadadou, Delmas 3 jan l rele an, li pa lwen de Delma 19. Depi m pran bisiklèt mwen la, m pran pis, m pran, m desann tou dwa bò ri, nan ri Napo epi m desann sou wout Arewopò, epi m, rapid, m rive sou Dadadou, m pran pis la, m desann, m rive nan Dadadou. Izolan te vin jwe a ekip pa l, mwen m vin jwe a ekip pa m, epi mwen menm nou jwe. Lè sa n te fè yon ti pale tou piti de Nèg Akayè a Nèg Akayè. Tou senpleman pa t menm bagay ki pa t, ki pa t menm dire de minit, epòk 2008. Medam mesye. Aprè sa mal wè izolan devan zyem se pandan kem ale nan fineray Mika la epi pandanm nan vip nan stage a pa dèyè a misye tap pase pral nan kote yo bay manje epi misye jis pase devan devan sèlman sa. M pa m pa konn m pa konn m pa konn pale avèk atis la. M pa konn wè l yon jou. M pa konn nèg ki zanmi atis la ki te zanmi m tou. Bon menm si m te konn nèg ki te zanmi l m panse sa m pap janm rive nan nivo sa pou m pral di ban m telefòn Izolan pou ki rezon? Pou ki rezon? Nèg la di pou sa m pè pou moun m ap travay la tèl bagay. Izolan te m di w yon ti pawòl. Tout fanmi w Akayè ni fanmi w ni fanmi Rose Mila se se nan men papa m yo leve. Èske w konprann? Sa vle di e timoun. Menm Rosmila pral nan bagay majistral al chita lakay mwen pou mande papa m konsèy. Paske e nan men l yo leve. Li di pitit mwen al okipe, al okipe pitit ou. Fè lòt wout pa al nan bagay politik. Èske w konprann frè? Sa vle di si m ta gen pwoblèm ou, bagay w ap pale m de bagay ou, e ou bay tròt moun travay. Sa se zafè gade w bay moun travay ou pa bay moun travay. Sa, sa yo m pa bezwen konnen yo. M gon djòb m ap fè, fòs moun ki bay moun travay nan peyi a, epi k ap regle bagay ki sal. Rony Celestin pa bay moun travay nan peyi a. Rony Celestin bay moun travay. Mwen men ki travay? Ti radòt restoran. Bay moun jwa sa pou ou sa ou panse sa ou panse e sak ka devlope peyi a nap mennen yon batay nou t vle nou vle aske tout kouch tout moun ki enpòtan nan sosyete a tout moun ki gen zye sou ki gen zye sou yo nan sosyete a tout moun ki popilè nan sosyete a nan peyi a yo tout nèt pou yo gon seri de bagay pou yo pa asepte yo fèt nan peyi a yn fwa ke ou son atis gen de bagay ou pa asepte wap Peyi a prale jan l dwe ale a. Yn fwa ke w se yon politisyen gen de bagay ou pa asepte, yn fwa ke w se yon pastè gen de bagay ou pa asepte, peyi a prale jan l dwe ale. Se sa sèlman l ye wi. Èske w konprann? Èske w la w ap bay manti di ke m te mande l antrevi. Kote m konnen w m ta pral mande antrevi sa? E jis nèg Akayè ou ye. Èske w konprann? Èske w konprann? Ou pa ka bay manti wap di gen m te mande w antrevi, antrevi nan ki, nan ki emisyon? Nan Ayiti Kontini ou pral pale a? Ki emisyon m fè pou ou? M pa gon mòd emisyon ke w ka tande vwa w ditou pou kan emisyon sa kraze non. Sa w pral di ladan? Sa m, sa w, m, enben si non si m pat jwenn ou m tap, m tap ka pale avèk yon lòt atis, m tap gentan bay yon lòt atis mikwo la m fon antrevi avèl, sa m pral di l, sa m pral, ki kesyon m pral poze l? Mwen menm, m pa gen pwoblèm pèso avè nou, m di nou sa deja mesye. Bagay ki rele chèf gang Izo a, fò bagay sa fini! Menm jan Kris la pa ka fè atis yo vin jwe pou li ankò a, fò bagay sa fini pou nou pa nan desann nan Vilaj de Dye. M pa bezwen konn si se sou presyon Izo ap bay ap vin ba nou radòt, ou pral jwe pou pa ka vin jwe pou nou. Pa gen radòt konsa. Fòk gon mwayen pou detay sa fini. Sa vle di, chak ane nap desann anba a nou pral nou pral fè konsè pou pou pou pou chèf gang sal sa a? Sou baz ke yo wi lapolis la pou aretel yo pa aretel nou menm nou prale? Bon nou menm menm pandan nou prale a si pitit fou la pèdi w? Si si chèf gang kris la yo ret anwo a yo menm enmi pal yo yo tire sou foul moun ki pral ba nou lan lanmou anba epi epi w pèdi lavi w? Kisa kap pi bon oubyen oubyen yon chèf gang rete lap ba nou presyon? Èske w konprann? Izolan li menm se yon, li menm jan avè yon omo tòg. Pito rele tèt ou Izolina. Pito rele tèt ou Izolina wi. Paske ou pa ka, ou pa ka yon tòg pou pè, pou pè, pou pè, pou pè nèg. Pou ki sa w, pou ki, pou, pou, pou ki sa w toujou ap fè pòz tòg ou? Epi ou lache, epi ou pa ka nèg Akayè pou w lache. M te wè w lach e depi ti presyon e patnè k te bandi a kayè te ba w epi w oblije fè moun al man al fè w mande yon bandi padon pandan w te artiste. Yon atis popilè w ye, ou rive akayè yon nèg ba w yon ti presyon w al mande l padon tankou timoun. Depi lè sa m wè w pat gen testikil nan fès ou nan mande bandi padon. Èske w konprann? Si w tòg met grenn nan bouda w ou tòg ou tòg nèt! Kèlkeswa jan moun nan vini an w resevwa l jan l vini an. Oubyen si yo ap rele w Izolina ke w dakò yo rele w Izolina? Pran pran chemen de la justice peye avoka w vin frape avèm mwen m peye avoka pam epi nal frape devan yon juge Québec epi koulye a la pou m ta ap envite w envite w nan kisa sa w pral di pou mwen eskew konprann sa w pral di pou mwen nan epi sa w pale w plis depite w plis bagay bagay sa yo pa entèresem mwen menm epa sa yo ki entèresem eskew konprann epa sa yo ki entèresem Èske nou konprann? Fò nou konnen ke nou se atis, sèt asosyasyon avèk chèf gang kap kidnape moun, kap tiye moun nan peyi, fòk bagay, fò nou dezasosye nou ak chèf gang sa yo. Dezasosye nou. Fò nou deza, fò nou asepte dezasosye nou avèk chèf gang sa yo. Èske nou konprann? Se pa sa li ye. M pa bezwen al nan depite. Lè m te di w bagay depite Akayè a, pou ki sa w pral depite Akayè? Pou ki sa? An 2006 m gen gran frè m ki t ale, ki t ale pou depite Akayè. Yo te vote l devan Fekyè. Preval pran eleksyon an, l remèt Fekyè. Nan dezyèm tou, li pran eleksyon an, l bay Fekyè. Tout moun Akayè, apre nan bouk, apre nan bouk, tout andeyò yo nèt, depi yo te di pitit pastè Emmanuel Morvan, tout moun yo te vote a l'unanimite, zye fèmen. Sitou nan Fonbatis. Èske w konprann? M ta bezwen gon Morvan k pral nan yon eleksyon la, ou bezwen, menm si w te izolan. Menm si w te izolan. Akayè, Morvan de fason inanim tout moun nèt ap ap vote l. De fason w konprann, pa pa gen blag, pa pa gen blag nan sa non. Èske w konprann? M bezwen pou ke atis ayisyen pa al jwe pou kidnapè. Se sa m bezwen mwen menm. Nou fè tan nou depi a lepòk nap jwe pou drug dealer. Nou san konsyans non peyi. Nan milye artistik lan, li pi mal ke milye politik lan. Telman nèg yo ipokrit, telman nèg yo pa gen kè. Le problem se ke nèg yo gen menm konpòtman avèk politisyen yo. Le fè ke nèg yo sot lwen, le fè ke nèg yo sot ba, Nèg yo vin rive nan yon nivo yo ka gen kay, nèg yo vin rive nan yon nivo yo ka achte Gucci, nèg yo rive nan yon nivo yo ka vwayaje, nèg yo bliye si gon peyi ki apateni ak yo menm ki dwe menm jan yo pwoteje kè yo e konsa pou yo pwoteje e peyi a. Kòman fè n pa renmen Ayiti mesye? Mwen e sa m bezwen konnen. E pa paske w ret Ayiti ou renmen peyi a. Ret Ayiti pa vle di w renmen peyi a. Ou gen dwa gen enterè wi lè w santi w byen wap viv. Mwen lè m te fèt pati m pat pati pou m te vin rete isi non mwen menm. Lè m te jèn viza m pat chwazi pou m pati. E tèlman moun pale anpil epi e menm lè w al gade vrèman m pa gen enterè. M pa gen kay m bati nan peyi a. M pa gen pitit nan peyi a m jèn gason. Menm mennaj serye m pat gen nan peyi a e tchil m tap tchil a lepòk. Èske w konprann? M rete lòt bò. Sa pa vle di m pa renmen Ayiti non. A vle di nou panse nou renmen peyi sa pase m. M fè eksperyans dè de kote. Lè m te Ayiti m pa t janm wè pwoblèm Ayiti. Paske m te toujou ka manje, m ka bwè, m jenn gason, m ap woule machin, ou gen lajan nan men w, epi w ap moute desann, w ap moute, ou ka bwè byè, ou jwenn bèl fanm, w ap pral chèche fanm nan travay, al depoze, ou gen fanm lòt bò. Chifon wap voye kob ba ou, wap gen kob kap vin nan nanm ou, wap woule machin maten, menm wap woule yon lot machin aprè midi, wap fè ti jènjan, wap met bèl rad, ou pa wè danje, ou pa wè pwoblèm peyi a. Fok ou pati pou vin nan lot peyi pou wè koman moun viv epi pou wè ke anba a moun pap viv vre, ke nèg ki nan kidnaping, ke nèg ki nan volè, ke nèg ki nan koripsyon. Yo jis mande nou, epa izot fò izolan. Se pa Izo k fò di ki fè w sòt moun ou ye a. Se kominote ayisyèn nan aletranje ki fè anpil nan nou sa nou ye jounen jodi a. Yo jis di nou pran konsyans mesye. Sitou nèg atis yo. Yo jis di nou pran konsyans. Nou ka ede peyi a sòti nan twou l ye la a. Nou pa ka lage peyi a nan men modèl politisyen malonèt sa yo san konsyans epi pou n ap lage peyi a ankò, pou n ap lage jenès nou an nan men. Atis sa yo, influenceur san konsyans sa yo tou. Li pa posib. Justement Pierre Esperance yon ekip bandi anndan peyi a nou pa konn poukisa kansè poko pran yo yo menm men nanpèch mesye sa yo an difikilte la. Wi wi wi gen anpil nan mesye yo ki an difikilte nou prale direkteman ebyen o nivo de peyi dayiti ebyen nap di w ke gen anpil moun kap mande ebyen ki kote biwo rnddh la li menm li ye ebyen paske yo pa janm tande kote moun sa yo menm eske yo la ebyen nap di w ke genyen enfòmasyon ki sanse ap pale gen biwo rnddh. rnddh ki fèmen depi on mwa enben swit ansanm avèk miltip dosye ki enplike Pierre Esperance enben nan aksyon kriminèl, kidnapin enben planifikasyon asasina epi otè gang 4 pa 4 enben anplwaye rnddh yo menm yo ap plenyen paske yo di ke èske yo pa tou tonbe nan chomaj enben selon enfòmasyon enben ki soti nan radyo tele toupatou ki nou menm ki ta fèn konn sa. Ebyen jan ke nou di w li biwo rnddh la ebyen li fème ebyen sa gen on mwa ebyen swit ansanm avèk anpil dosye ki enplike Pierre Espérance nan kad aksyon kriminèl ke yo ta kritike li yo ta di l patisipe nan kidnapin nan planifikasyon ansasina epi misye se otè yon gwoup gang ki rele 4 pa 4 ebyen anpil anplwaye yo mande mezanmi èske ap touche mwad desanm nan. Nap avanse nap kite sa. Voice pradel voice sa misye sèten medam mesye nou tout nou deja tandel ki sou rezo sosyo yo kote ke yap fann pierre esperance epi depi ou pale de pierre esperance medam mesye sensèman sa fè nou lapèn sa raple nou tout pwoblèm tout si jodia la prezidan jovenel mouri Pierre Esperance pa fouti inosan li pa fouti inosan nan lanmò prezidan epi sensèman fòk gen jistis ki rand paske misye se youn nan moun youn nan premye otè entèlektyèl an kèlke sòt ki konplis nan lanmò prezidan Jovenel Moïse paske se youn nan moun ki tap fè pwopagann ki kraze karaktè prezidan tout sa li tap fè tout sa prezidan Jovenel tap fè misye te toujou anfas li jodia la fòk gen jistis ki fèt Pierre Esperance paka ap pwomnen nan figi moun konsa medam mesye, sa se klè. E la nou pral tande voice sa jisteman ki konfime tout sa nou te konn ap di an. Sa fè nou mal. Antouka, ann tande ekstrè sa. M pa bezwen zanmi w. N pa, nou pa itil pou anyen, n pa ka itil pou anyen non plis. Nou pa ka fè l. 90 bronze. Pa mansyone l paske se nè, se Pierre k ap bloke tout pwosesis ki fèt. Bon sak dwòl la menm Ariel Henry mande wi fòk gen demach fòk ministè de la jistis jere baay sa etc pou yo fè pwosè a pou misye jwenn liberasyonl wi Pierre Pierre fè tout tantativ pou blokel wi Pierre misye twò pwisan nan peyi a sa vle di ou monnen ki paka pwisan konsa epi kiyès kòm DG la san aval Pierre Esperance si w pat konn sa m di w sa jodi a. Se son towo grondel ye nan peyi a, son pwisan gason. E depi ou al pwodwi yon rapò sou ou frèm, pa gen dot pou lave ou papa. Vwala medam mesye vwala non non men se jan nou dil la se avek anpil tristès lè nou konnen koman endividi sa spesyalman viris sa tap sal karaktè peyi an sal karaktè prezidan Jovenel nou di 2023 2023 2022 avan ale men se san filtè fatra sa yo bote yo pou nou. Al avèk yo pou nou. Paske mesye sa yo mete twòp doulè nan kè nou medam mesye. Twòp twòp doulè. Antwòt Pierre Esperance. Jan nou di l 2022 an fè nou gras. Pran sa yo pou nou. Pran yo. Al avèk yo. Degèpi. Degèpi avèk yo. E wi e pradel ann avanse. Banm retire foto dyab sa devan nou la. Paske lè nou met bagay sa nou kapab fè kouchma. E wi frè m. Ann avanse.